Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Chanel sa a ou gen enterè pou abone ak li paske se yon chanel ki ap ede w konprann tout sa kap pase nan peyi Dayiti fè w reviv yon seri de bagay ki pase byen lontan paske se yon chanel ki se archiv an matyè enfòmasyon bon se parti pou votre emissions ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. 68 ans je crois, il est malade. Mais sa maladie a provoqué beaucoup de polémiques. Il y a des gens qui disent que président, je peux le dire parce que quand on est président, on est président éternel. Le titre, c'est un titre honorifique et que vous gardez jusqu'à ce que vous allez au tombeau. Jean-Bertrand Aristide, coqueluche, jeunesse haïtienne dans les années 90-91, lit malade. Eta sante ansyen prezidan an kòmanse ap degrade. Men jan m te di nou, se yon dosye ki fè polemik paske anpil moun di ke Jean Bertrand Aristide ta teste pozitif covid 19. Sèl sa pou nou konnen, Jean Bertrand Aristide kapab malad, kapab gen yon konplikasyon nan eta sante l, li ka gen yon lafyèv, li ka gripe, men konsa tou, Li ka gen coronavirus paske ce n'est pas un Dieu. Eske nou konprann? Donk sa vle di kesyon sa a se yon kesyon m panse ke ki pa ta dwe menm sisite polemik. Si Jean Bertrand Aristide malad, l al pran swen, ebyen ok. Si se corona l genyen tou, ben on n'a pas besoin de cacher tout ça. Mwen pral li an vrak pou nou yon tèks ki soti sou Le Nouvelliste. Men dabò fò n di ke. Gen yon tèks Vant Bèf Enfo ekri ki di, Leta de sante de lèks prezidan Jean Bertrand Aristide li prekè e li nesesite swen spesyalis aletranje. Ben wi, lidè pati Fanmi Lavalas la te kòmanse pran swen lakay li e ap prepare l pou kapab transfere aletranje daprè enfòmasyon yo. Eta sante ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide nesesite yon pwosesis transfè vè yon lopital aletranje. Lidè Fanmi Lavalas la Ta sanble genyen pwoblèm respiratwa. Demach diplomatik yo antreprann pa bò kote Leta ayisyen yon mannyè pou fasilite transfè ansyen prèt katolik la an depi entèdiksyon depa li fè objè epi ekspirasyon paspò li, gouvènman ayisyen an vle fasilite depa sila pou Jean Bertrand Aristide al pran swen. Ok, kounya la a, nou prale nan tèks Le Nouvelliste ekri a. Se bagay sa yo ki fè polemik la wi. Ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, 68 lane, pozitif ak kovid 19. Hum! La a, tèks sa li menm li afirmatif. Li dwe kite peyi an pou kapab al pran swen. Nan peyi Kiba, se daprè yon sous gouvènemantal, presize le jounal. Pou Prezidan Jovenel Moïse, se yon kesyon imanitè. Chèf leta a fasilite ak ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide pou l jwenn yon paspò diplomatik an rezon imanitè. Se yon bagay nòmal. Daprè jounal la e prezidan Moise pa vle pou sa antre nan kad politik. Donk piga ou fè polemik politik avèk tou sa. Prezidan estime pa gen ankenn rezon pou fè politik avèk yon kestyon imanitè daprè premye minis ai a Claude Joseph nan entèvyou li bay Le Nouvelliste. Prezidan Aristide genyen kowona. Se sa nou kapab li nan dezyèm paragraf la, prezidan Jovenel Moise bay benefis urjans epi òdone ak Premye Minis a I Claude Joseph pou fè le nesesè pou sèvis imigrasyon ouvè jounen dimanch lan yon mannyè pou kapab bay yon paspò diplomatik de courte durée ak Prezidan Jean Bertrand Aristide ki li menm dwe rann ni ensesamman nan peyi Kiba. Toujou daprè menm sous gouvènemantal sila, se yon paspò courte durée ki kapab dire yon lane, ki delivre pou rezon imanitè, daprè sa nou kapab li. Depi 2014, ekri Le Journal, yon jij te emèt yon òdre dentèdiksyon de depa kont ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide. Desizyon sa a pa t gen suit jidisyè, men li pa rapòte non plis. Kiba, li menm dakò pou resevwa prezidan Aristide. Anbasadè Dayiti a nan peyi Kiba ap fè swivi. Fòmalite yo daprè menm sous sila, si otorizasyon vòl yo bay e paspò a li emetre, ebyen li rete pou kwalye la ak pwòch e medsen ansyen prezidan Aristide pou deside an dènye pou transfere li nan peyi Kiba pou rezon medikal. Ankenn pwòch Jean Bertrand Aristide ki fè pati Fanmi Lavalas kontakte par Le Nouvelliste, le journal, bien sûr, ebyen yo menm pa bay swit pou kwèlye la ak demand enfòmasyon ak entèvyou. Prezidan Dayiti a swit ak premyè eleksyon demokratik ki fèt apre diktature des Duvaliers, Jean-Bertrand Aristide, reelu an 2001. A chak fwa. Manda li pertube pa yon kou deta, premyeman kou deta militè an 1991, pwi kesyon rebelyon lame a an 2004. Kesyon kowonaviris lan, le journal il est affirmatif sur ce point. Ebyen bagay sa li deklanche anpil polemik. Wè, moun. e ki fè pati Fanmi Lavalas, moun sa yo pran abò jounal la pou di jounal la l pa konn sa pou l ekri e moun yo pa vle tande kesyon ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide gen kowona a. Bon! M sèl sa m ka di, m retounen di nou sa ankò prezidan ka malad. Prezidan ka fè nenpòt maladi paske se yon imen ke l ye, si l aple a soufri nenpòt maladi Li kapab gen kowona tou. Men sèl sa nou swete, nou swete ke pa gen twòp polemik ki fèt sou kesyon sila e ke ansyen prezidan Aristide jwenn swen ka li nesesite, omwen li ta viv yon trantèn dane ankò. Brèf, prezidan kou kasasyon an, jij Rone Sylvestre, li menm teste pozitif covid 19. e l ap pran swen entansif nan yon sant ospitalye nan peyi an. Enstriksyon ki sòti pa bò kote prezidan repiblik lan fè obligasyon ak pèsonèl sante piblik lan pou fè tout mwayen posib yon mannyè pou kapab swanye prezidan CSPJ a. Prezidan lakou kasasyon, mèt Rone Silvès, Li menm li teste pozitif ak kovid 19 epi resevwa swen ka li a nesesite nan lopital inivèsitè Mirbalè. Nimewo 1 lajistis lan twouve li nan yon eta kritik e lap pran swen pou kole la. Pwofesyonèl sante yo ki yo menm ap analize ka sa deja jwenn enstriksyon pa bò kote gouvènman an yon manyè pou kapab transfere li aletranje si eta sante li pa amelyore. Daprè enstriksyon prezidan Jovenel Moise, tout bagay dwe aktive la yon mannyè pou kapab swaye mèt Sylvestre, menm sil le fo pou kapab voye li aletranje. N ap raple, otorite etatik yo relanse eta durjans sanitè sou tout teritwa nasyonal la swit ak pwopagasyon varyan brezilyen ak angle. ki detekte nan peyi a depi anviwon yon mwa. Ebyen merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage pa bliye mande zanmi fanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo aktyalite kòmantè reyaksyon analiz deba tou sa sou chèn paw la RL prod RL prod se la chèn du moman.